Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon batay ant ti bwa ak gran ravin ki konsantre nan martisan bagay la myèl nan mitan jounen 23 Jwen 2021 an gen yon ti poz, men ekoute, pandan tout matine a e dan la sware dyè, sitiyasyon an te katastwofik. Fò n di nou byen ke nèg Krisla yo bloke avèk plizyè separatè, yo mete machin kwaze sou wout lan e yo fè sa pou 2 rezon. Yo bloke 43. Rive nan 27. E m kwè genyen 3 separatè. Nou rive nan yon moman menm nèg a moto pa kapab pase. Nèg yo ki bloke la a, paske depi w rive sou plas w ap wè nèg yo avèk zam nan men yo, paske anfas, pa twò lwen, lèzòm de gran ravin e vilaj de Dye ki yo menm bezwen mache pran Krisla. Mesye yo di yo bloke espas sa a, se pou Leta kapab met pye l atè a. Donk, pa gen anyen ankò ki pou fè wout la debloke toutotan Leta pa pran dispozisyon pou antre nan koze sila pou jere konfli sa. Men fò m di nou gen yon lòt koze. Lòt koze a sè ke blokaj wout sa se sinonim de rapwochman, m ta kapab di ankò yon fwa, antre Krisla e moun ki nan Fontamara ak Matisan. Poukisa m di sa? Dènyeman te gen fiziyad ki fèt sou yon machin. Yo tire son kamyonèt e anpil moun pwente du dwa les hommes de Grand Ravine et de Village. Men si jounen jodi a la a genyen fiziyad k ap fèt, il faut proteger la population. E fiziyad ki te fèt la, fò m di nou byen ke se aprè yon sòlda vilaj tonbe epi nèg yo estime ke Bon, y ap pase a laksyon. Epi la a, nèg yo nik sòti nan lari a la, yo tire. Se konsa enfòmasyon an vini jwenn nou. Men pou pwoteje lapopilasyon, ebyen, y nèg yo oblije bloke. Men bloke a ki ap gen yon gwo konsekans paske bagay la terib. Pa bliye ke fòk gen ale retou, Pòwoprens e Kafou. Nèg yo oblije bloke paske depi se machin k ap sòti Fontamara, machin sa yo vin parèt on ti jan sibl dè bandi. Nèg yo bloke pou 2 rezon, premyè rezon an se ensite leta ayisyen pou kapab mete pye l atè a nan batay sila men pa bliye tou nèg vilaj avèk gran ravin yo menm yo denonse konplisite leta sinon pasivite otorite nan leta paske dènyeman an lè nou t ap tande Izo k ap pale li di ke ebyen nèg blende yo ebyen yo menm se sou nèg gran ravin ak nèg vilaj y ap voye bal. Yon kote nèg Krisla yo mande otorite polisyè pou kapab entèveni, lòt kote a mesye Gran Ravin ak Vilaj yo menm denonse lapolis ki depi l parèt nan zòn sa se sou yo y ap voye bal. Tèt chaje. Fò n di byen ke batay sa li pa sèlman yon batay zam ak zam men l vin antre nan kad yon lojik guerre de dénonciation. Jounen jodi a la a, menm lè Kris la pa pale, men li ap montre ke pa rapò ak strateji l ap fè nan batay sa a, se vilaj de Dye, se gran ravin ki se bèt la. Poukisa l fè sa? Paske tout mezi sa yo li pran pou kapab, nan lide pa l pwoteje popilasyon an, ebyen jounen jodi a la a, popilasyon ap fini pa konprann ke, ebyen, Se li menm ki renmen yo. Konprann byen wi. Men gon bagay pou n konprann tou. Sa pa rete la paske sèt politik ki viz a dyabolize Ti Lapli e Izo, men lèzòm de gran ravin e de vilaj de Dye yo menm tou yo te vèse yo nan lojik denonse nèg ti bwa yo ki yo menm te enstale baz yo pran kay moun yo pou fè yon seri de bagay. Sim manti ann gade sa. Bon nou kraze kay moun pou gran mesi fè tou nan kay yo pou yon kraze mi moun yo pou yon antre nan kay la pou yon moute anlè pou yo pral fè abri pou yo pral tire sou nou. Men jan nap konprann la ta sanble ke nèg ti bwa yo te gen anpil teritwa nan men yo. Anpil te ah nèg ti bwa yo te pou yo menm nèg te mete yo nan ti soulye nou ou konprann yo pran kay moun yo pèse yo moute blòk ladann epi pou yo tire ou konprann. Epi bro voye bal bay tout moun la. Sou gade kay kay sa lòt bò a la kote gen prela a sa gen nan 1 an sa yo pran kay sa la tout pwen bouye ou paka pase tout swa bloke depi ou pase nèg yo tire deyò wap fè moun lenjistis epa menm bandi yap tire menm yap tire pèp la yap tire pitit zòn nan. Donc vous comprenez bien pour l'instant la guerre des armes la guerre de dénonciation kiyès ki bèt kiyès ki mechan ann avanse hier soir nèg grand ravine avèk village de Dieu te fè yon tentative pou kapab antre nan an palmera market e byen sa na pa marche lè zòm de ti bwa anmne pa kris la yo te repouse mesye sa yo sa vle di tout kote nan zòn sa pa eparnye anpil sekirite ki pou genyen genyen enfòmasyon ki rive jwenn nou tou fezan kwa bon antre vilaj e gran ravin yo ta pèdi 3 nèg kòman yo pèdi 3 nèg sa yo se nèg ki te vin nan batay la. Epi pandan nèg sa yo prale, hey tèt chaje. Ou kwè l ta konsa vre mesye? Nèg yo fin batay epi pandan yo prale lakay yo, kòm de pezible sitwayen, epi te gen antèn sou yo. Baww, yo mete antèn sou yo, epi nèg y ap pase nan zòn Krisla, yo pran yo, ebyen, absan pou sè twazòm. Bagay sa a sanse leve plim sou do Ti Lapli ak Izo. Se sa k fè w wè nèg yo, yo anraje konsa e repons lan se ke ou wè sa k te pase. Nèg yo mete dife sou machin epi sitwayen sa a li menm atravè videyo sa a denonse Krisla e fè konnen y ap mache pran zòn yo nèt. Ann gade. Epi l ap atake sik segonn ak gravin nan gyèt manman l! Men li tande l ap boule lakay li la gyèt manman l! Ti malerèz yo, kè m fè m mal pou nou e Kris ap mete n nan sa tande e nou k ap boule l! Sizo sik segonn pou lòv an bèt! Depi n tande non sa Sizo sik segonn cheri al sou paj tiktok mwen an bèt! N ap boule Kris la la gyèt manman l! Sa se pou ti bwa gran ravin. Batay konsantre anlè a. Batay konsantre sou lari an. Men jounen jodi a la a, se mesye bandi yo ki mande leta pou l aji. Leta ekoute. Si te gen pasivite jounen jodi a, nou oblije sòti nan pasivite a. Si te gen konplisite, bon, m pa konnen, etire lasi nan je nou, mete linèt pou nou kapab fè yon bagay. E sa pa rete la non. Gon bagay anlè a la. Anlè a. Lè w pran Laboul, ou pran blòk Taraz, Kafou Taraz, Dezire, ebyen fò n di ke bandi sanse achte zòn sa yo lajan kontan. Se pa pou san rezon, te gon sitiyasyon kawotik yè swa a, o pwen ke genyen youn nan moun ki abite nan zòn sila a ki te oblije voye voice sa pou fèl sikile sou rezo sosyo kote ke li di l pa kapab ankò. Map salye tout frèm ak sèm ki sou gran lakou aprè midi a mwen ap pale avèk nou paske nou konnen ki valè batay mwen batay ki valè goumen mwen goumen poum sam ye anndan seksyon an. E depi 2 mwa gen yon ensidan ki pase fesa sou menm seksyon kominal mwen an, mwen menm mabite gwenye epi fesa ou pase gwenye pou ale fesa. Gen yon konfli ant yon ekip gwoup moun ki abite fesa avèk yon gwoup moun ki abite Taraz e kote e ke ki gen pwoblèm avèk e nimewo 1 Taraz la ki se mesye Toto. Lè bagay la dejenere se moun k ap tonbe, moun tonbe nan kan mesye Fessard yo, moun tonbe nan kan Toto. Mwen menm etanke otorite zòn nan, etanke sitwayèn zòn nan, etanke lidè zòn nan, m wè imaj la patap bon pou nou, paradi nou an nap pèdi l, paske menm lè ou te tande tout peyi a te gen pwoblèm, men nou menm anndan laboul 12 taraz se kote tout moun te vin pran refij yo. Ebyen depi konfli sa egziste ant 2 gwoup moun sa yo, popilasyon twazyèm nan pa viv. Manman pitit pa viv, papa pitit pa viv, ti chofè moto pa viv. Se moun k ap mouri, se moun k ap tonbe, se moun k ap disparèt. Nou menm kote nou ye a, nan vale a, nou pa gen anyen a wè avèk nèg a zam ki rete Fesa. Nou pa gen anyen a wè avèk nèg ki gen zam Taraz. Ebyen se nan zòn pam nan grenye se la Yon ekip nèg ak gwo zam fann fra vini Depi maten Depi samdi se pou nou tande Gran lakou tande men manmanm ap mouri nan menm Timoun yo ap mouri grangou Pa gen dlo Pa gen manje pa gen anyen Men nèg yo. Sa se kri manman m, sa se kri manman m, m konnen anpil moun sou gran lakou konnen manman m. Epòk lè m te mawon pou pouvwa sa a. E se moun gran lakou, se moun lib dopinyon, se tout militan konsekan yo ki te vin mete m deyò. Enben, jodi a la, sou pouvwa sa a nou te konstwi a, e se sou li n ap mouri. Jodia la a se sniper kap tire moun nan zòn nan. Tèlman gen moun, gen moun ki mouri, feu sa anpil moun mouri. Gen moun ki mouri tout bò galèt la la a. Fanmi yo poko paka vin pran yo, kadav yo atè depi maten. E nou menm nou pa gen anyen a wè avè sa kap pase a la a. Nou mande konkou leta, nou mande konkou prezidan Jovenel, pase sa kap fèt la la nou menm nou paka sipòte l. Yon mo pou mwen non m preske mouri m fè sik pyem koupe m paka kouri m paka mache m pa manje m pa bwè se brikad sou ji nan tèt mwen m pa konn abitwe nan bagay konsa Sa se manman m se manman m gran lakou se manman m e tout fanmi timoun yo depi maten menm dlo Menm dlo nou paka jwenn pou nou bwè kote nou ye a, se nèg a zam ki ansèkle lakay nou, tout sou do kay nou se nèg a zam. Nap mande popilasyon an ede nou, nap mande prezidan Jovenel ede nou, nou pa kapab, nou pa kapab, nou pa kapab. Si nap tande la se kout zam kap tire, sanba kabann m antre la poum ka fè voice a voye ba nou, poum mande leta, nou tande, nou tande zam kap tire la, se sniper kap tire, yo ret nan tèt lakay nou ap tire fesa, e moun fesa yo byen lwen, Nou menm tout sak genyen se nou menm ki resevwa l. Anpil granmoun ap mouri nan zòn nan, anpil jèn, tout moun gentan kite zòn nan nou menm nou paka soti. Paske nèg a zam ansèkle nou devan yo ansèkle nou dèyè. Nou paka soti nou menm kote nou ye a. Nap mande konkou leta, nap mande prezidan Jovenel di yon mo pou nou. Se la fami Marcellus e la fami madan Macédoine ki an difikilte la a. Tout popilasyon an la, nou tout nou an difikilte. M lage voice sa a sou group lib dopinyon pou moun ki responsab yo tande nou, pou yo di yon mo pou nou anndan Laboul 12, paske nou pa kapab ankò. Sa pa rete la, anpil nèg ki gen zam nan men yo fè konnen ke yo pral manyen Petyonvil. Petyonvil twò frèt. Si aviyasyon gen dechoukay. Lòt kote gen dechoukay, nèg ap antre nan bank, nèg ap kase magazen, Petyonvil la on jan twò frèt. E se sa k fè w wè ke jodi a te gen yon kouri nan Petyonvil. Nou pral chache enfòmasyon pou ou, men fò n di ke aparaman dans les prochaines heures, ebyen sitiyasyon an kapab vin tabli nan Petyonvil tou. Men sa k Ayiti a. On a un président en fonction, le pays fonctionne. On a un Premier ministre ki fè eko. asan ta kapabri le referandom, ak organizasyon eleksyon, on a un chef de la police qui à chaque fois prend la parole, montrer que il est très sévère face aux bandits, mais au final, dans la concrétude des choses, rien.